Finalman medam e mesye moun laboul pral domi anpè moun laboul pral konnen ebyen de moman pezibl paske lapolis gen kontrol Laboul. E nan moman nap pale la a, ebyen lapolis ki yo menm te debake avèk 2 gwo dwon voye anlè pou gen kontwòl tout kote chèf gang yo kache, presizeman Ti Makak pou kouwè nap pale la a, ebyen misye gen pwoblèm paske lapolis ak gran dwon, 2 dwon de wo nivo, 2 gwo dwon tèt chaje yo gen kontwòl nan Laboul. Ankò yn fwa nou kontan rejwenn ou e pa bliye e si ou apèn konekte sou kanal sa ou sou TV lakay Haïti.com e nou kontan rejwenn ou nan dezyèm video sa ke nou pote pou ou la gwo kout filè ke lapolis fè kote yo arive mete anba kòd Jean Bernard Lonisia alyas Ti Bèna anba kòd e gen Wenson Derismé Ebyen genyen tou Cheng Tong Desena alyas Ti Son ebyen nèg sa yo ki yo menm tap bay anpil pwoblèm nan Mirbalè e lapolis arive mete 3 gwo chèf gang sa yo anba kòd nèg sa yo se nan vòlè machin yo nan kidnapin yo nan tout sak pa sa ebyen pou kouwè nap pale la a 3 gwo vòlò sa yo yo anndan dcpj medam e mesye. Genyen tou Nenel Cassy, ansyen senatè peyi a ki li menm foure bouch nan kesyon sanksyon ki pran kont divès ansyen senatè, 2 ofisyèl ayisyen ki enplike nan finanse gang nan peyi a. Enben jodi a vre Nenel Cassy ki li menm pale e misye fè gwo deklarasyon ke nou pral envite ou tande anndan vi deyo sa mèdam e mesye ke nou pote pou ou la a paske nenel kasi misye fache dedouble ebyen genlè bagay la pa fè misye byen paske ou konnen nenel kasi anpil moun konn toujou di ke misye pa dwat nèg yo nan finanse gang e jodi a lè ou tande gen ebyen konpayèl ou alyas ou e e e alye ou dizon ki ap tonbe anba kòd ebyen kè ou kòmanse sote nou pral envite ou gen detay anndan videyo sa. Genyen tou dosye Sendomeng la k ap frape Ayisyen fò, agoch adwat, ap depòte Ayisyen e Ayisyen yo k yo menm pran gwo detèminasyon yo kote yo arive soude. Donk fontyè Malpas la, pou kounye a n ap pale la a, Dominiken gen pwoblèm paske Ayisyen pa janbe pou al achte Sa vle di kesyon dominiken ap kontinye fè kòb ak Ayiti epi refije ki lakay yo ayisyen ayisyèn nou yo ap pase mizè ebyen moun wanament di bagay sa li menm li fini kote yo arive ebyen soude fontyè sa ak gwo baryè fè bagay yo grav antouka nou pral envite w gen detay rete konekte bòn ekout tout moun. Fòm di w ke nou menm ke nou toujou di tèt nou ke n gon responsabilite pou n batay pou peyi a. Nou pran tout ris, sitou o nivo sdp pou n te denonse dirijan sa yo. 1, Pou kesyon Petro Caribe, dirizasyon ke yo te fè de peyi a, nou fè batay sa a. Men nou wè ke entènasyonal la te kanpe l tap obsève. Jodi a, se vre, Mezi yo gen enpòtans yo, men lè yo pran san antrèd jidisyè avèk Ayiti, pou mwen menm yo pa gen efè pou yo ta genyen an. E yo pap genyen l de tout fason, paske w ap dakò avè m Ketya, se pa 2 moun ke Lèzetazini te depòte, se pa 2 moun ke Lèzetazini gen pwoblèm avè yo, men lè w desann nan palman, ou jwenn genyen ki depite, ou jwenn genyen ki senatè, ou jwenn genyen ki minis. Sa vle di, mwen kwè ke fòk ipokrizi a sispann. Si gen de mezi k ap pran oubyen gon koperasyon k ap devlope, enben koperasyon sa a dwe fèt avèk lajistis ayisyèn e ki pou pèmèt ke sou baz dosye, yo pran de desizyon ki ap gen efè non sèlman sou echikye politik la, men k ap gen efè tou sou lavi Dayiti an jeneral. E m pa vle ke se de bagay k ap fèt pou yon moman, epi apre sa, yo fè presyon sou moun sa yo, yo lage bay. Entènasyonal la ka fè plis ke sa l ap fè la. Kriz la ka rezoud paske se yo k kenbe kriz la. Ann pran egzanp, jodi a, si entènasyonal la di, ok, l mete Ariel de kote. e ke l deside pale avèk aktè yo pou n jwenn yon solisyon, anben n ap jwenn yon solisyon, ap gen yon ekip politik, ap gen yon administrasyon ki anplas, e ke mezi ke yo pran yo, sanksyon ke yo pran yo, anben administrasyon ki ann Ayiti a ap fè swivi ansanm avè yo. Men se menm rejim nan ki la a, se menm moun yo ki la a. Èske ansyen senatè Nenel Cassy sou ankèt bò kote administrasyon amerikèn ni kanadyèn, èske yo kontakte w, oubyen èske ou anba sanksyon? Non w poko site. Mwen menm m son pèsonalite politik trè enpòtan. M pa ekate ke yo ka toujou chèche ransèyman sou mwen, enfòmasyon sou mwen. Men kontak dirèk, m pa m pa kontakte dirèk. Men Senatè Cassy son nèg ki fè respè litik, m konn orijin politik mwen, gen de bagay ke m pa rantre ladan. Pa egzanp, ou pap jwenn Senatè Cassy nan vann zam, ou pap jwenn Senatè Cassy nan konfyolo avèk bandi, avèk gang. Ou konnen gen anpil repwòch ou akizasyon yo fè sou Senatè Cassy, li te gen gwoup ame li nan depatman Nip, li te genyen nan zòn Maryani, ou te konnen tout sa yo? Non ekoute, ou konnen jodi a lè nou menm nap fè pwotestasyon enpe patou atravè le peyi, nou ap mobilize popilasyon an, yo te di tout sa yo men fò dakò Yo t ap di yo, men yo pa t janm ka vini avèk prèv. Se di yo t ap di yo paske pou yo te destabilize Senatè Cassy. Sa se dènye operasyon an la aktiyèman la operasyon sou de sou de pon an operasyon sou de pon an la nap sou de nap kondane l nèt nap sou de nap kondane l nap sou de operasyon Konprann? Men fwontyè lan, jan nou wè i ye la, fwontyè dwàn ayisyen an, se konsa i leve la. Konprann? Ti mesye yo la, kote ou ap gade ou wè ti mesye yo la ap vini la, yo pral jwe domino. Domino ki pral jwe la. La pa gen dan griyen. Paske nou sibi twòp imilyasyon nan men dominiken. Ou konprann? Twòp imilyasyon. Yo imilye nou. Y ap tiye nou nan chan konnyè a. Tout Ayisyen yo twouve nan chan yo, yo tiye yo. Donk, la konnyè a, nou pa nan dan griyen. Pa gen, konnyè a se sousi k pral kontre. E m ap voye yon mesaj klè ba pèp Ayisyen an. Tounen nan latè. An nou fè latè pale. Pou nou tounen, pou nou, nou ka pwodui. Nou ka pwodui. Antoulèka, m ap mande nou. pran konsyans de sitiyasyon peyi sa a. Abinadèl ban nou yon lòt chans pou nou kapab tounen nan pwodiksyon nasyonal la, vè pwodiksyon nasyonal la pou nou kapab fini avèk kesyon e lavi chè k ap vale tèren pou omwen diri, pwa kapab desann, mayi, tout bagay sa a, pwodui premyè nesesite yo kapab desann nan peyi a. Jounen jodi a, nou mande pèp ayisyen an. Retounen vè la tè. Tout pè.